Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout moun an fòm? Ebyen fòn di ke nan moman ap pale la, bagay yon ti jan rèd nan blòk Bel Air la. e ba Dèlma paske gen enfòmasyon ki rive jwenn nou kòm kwa ebyen gen anpil kout bal ki ap tire nan blòk sa yo. Men tande byen, nou menm n ap chache enfòmasyon pou n kapab pote ba ou e nou espere ke nan pwochen emisyon n ap fè ebyen. Nou pral pote tout detay yo ba ou. Men fò n di ke anpil bal ap tire nan zòn sa yo. E daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ke se Belair ki ta atake avan. Ok! Paske pa bliye toujou genyen sa n ta kab rele konfli antre Mayar, Belair epi blòk ba Dèlma. Blòk ba Dèlma a se G9. Epi blòk anlè a, ebyen mesye sa yo menm ki kanpe pou yo goumen ansanm avèk mesye je nèf yo. Bon fò n di ke sa dat antouka, sa dat sèt batay. Men chak tan ou tande gen yon silans se kòm si mesye yo deside pou yo pa tire epi yon bon maton tande. Lòbèy pete. Sa vle di, se yon gè m ta kapab di ki la, dèfwa gen seselfe, men moun pa travèse nan tèritwa lòt. Antouka, nou pral vini avèk plis enfòmasyon pou ou anpe pli ta nan emisyon n ap genyen pou nou fè sou chanèl la. Duvivier te gen yon sitiyasyon tansyon maten an menm paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke gen yon pwofesè nan lise Cyber lan e nan blòk Duvivier ebyen pwofesè sa a yo ta kidnape l. Alò yo ta fè m konnen se yon sèten de mèt Brutus, alò li gen plizyè jou nan men ravisè yo, donk daprè sa ki rive jwenn mwen kòm enfòmasyon pwofesè a, alò yo ba li wilib nan yon machin nan zòn Belanton ki sou Kwadèboukè e se la a yo arive kidnape l. Ebyen, elèv yo yo menm pran lari, yo manifeste jounen jodi a la a onivo de zòn Divivye a yon mannyè pou kapab mande liberasyon. pwofesè sila a. Bon, fò n di ke, avan mwen ale nan kana a avèk nou pou yon entèvyou, ebyen genyen yon videyo ki viral, sinon sa kòmanse viral sou lè rezo sosyo. Videyo kote ke genyen yon sitwayen ki li menm l ap agonize sou sòl la, Li genyen yon mayo plizyè koulè sou li, wouj, nwa, ble, blan. E sitwayen sa li menm li tonbe gen yon telefòn nan men l. E pi sou ap gade sou videyo a yon ti tan apre gen yon moun ki parèt li choute telefòn nan nan men l. E pi l gen yon djin sou li. Bon sitwayen sa enfòmasyon fè kwè misye te gen yon zam nan men li. Misye tap bay pwoblèm nan Petyonvil la. Sa se pase a 11 è 35 devan Munchies, endividi arme an fuit. Donk, sèt endividi a ete abatu par la pnh. Antouka, se konsa videyo a rive jwenn mwen. Men, nan videyo a m pa wè zam. Mwen tande yon moun kap di kote zam nan. Kote zam nan? Donc apparemment il a dit quelque chose mais je n'ai pas entendu ce que la victime a dit. Eske se yon vòlè yo tap kouri dèyè l? Eske se yon move grenn paske nan moman nap viv kounya defwa yo konn pran moun ou wè depi sou vizaj li son move grenn men defwa tou konn gen moun ki tèlman pwòp ou wè moun nan sanble yon moun ki trè saj e pourtant derrière ce visage se cache un monstre. Antouka ann tande w ti pati nan videyo sila a, mais moi je mets un gros point d'interrogation. Misye pa pran bal la move kote non. Misye ap viv wi mesye. Lap viv pa gen anyen la. E doulè a. Nou konnen poukisa nou pa wè video a se paske y a du sang e moun nan li menm tou endividi sa li ap jemi sou sòl la donk aprè nou kapab voye video a pou ou nou gen anpil moun ki ap mande video sou kesyon kenskof lan. Maladi gal sa a ki tonbe sou moun yo, yon sòt de maladi gratèl, ebyen n ap voye tout videyo sa yo ba nou. Bon, nou prale la a nan zòn Canard. Aprè le tremblement de terre de 2010, bokou de sitwayen yo menm te pran direksyon Canard. Canard a sèt epòk se te de twa grenn moun ki vin rete la. Men apre tranbleman de tè la, m ta kapab di te gen yon seri de zòn ki inabitab. Ebyen zòn sa yo vin gen anpil moun. Paske gen moun ki vann tè, yo moute sou tè leta yo vann, epi lòt moun vin bati. Se kòm si lè premye sitwayen ki yo menm vin abite nan zòn sa, se yo menm ki responsab zòn nan, yo pwofite vann lòt moun. Kounye a vin gen yon tandans ki deklannche sa n ta kapab rele. yon sòt daktivite banditism paske pa gen prezans lapolis an kantite sinon lè polisye ki son dan la zòn ebyen chif la pa pwopòsyonèl ak kantite moun ki bezwen sekirite ebyen la m ta kapab di anpil zòn nan kanaran paske se vrèman vast yo vin repè pou bandi. E ke jounen jodi a la a, tout moun tande pale de Kanaran. Ki sa ki genyen nan Kanaran? Ebyen se nan sans sa a m ta kapab di, nou te fè yon ti pale avèk kèk sitwayen. Kèk sitwayen yo menm pwofite fè yon ti pale. Men ekoute, yo pale de sitiyasyon mizerab, ti aktivite y ap mennen. Men, lè w poze yo kestyon sou zafè ensekirite, ils ont botté en touche la question. Vous savez pourquoi? Se paske yo nan dan bandi yo. Si yo denonse, eh bien, ils risquent de se faire tuer. Tande gade a. 25 goud. 50 goud. 15 dola. 18 dola. Yo pa fin plen. Ave di se lè yo mande mwen tou fin plen. A vle di, nou pa gen leta. Nou pa di pa gen leta nan peyi Dayiti non, men pa gen leta pase wè nou la a. Yo gen yon mòd, yo gen, yo konn gen èd entènasyonal, yo vann yo pou yo anrichi kòlèt madanm yo. Yo vann yo pou yo kòlèt, pou yo anrichi kòlèt jenerasyon yo, men pèp pa ladan l. Pèp pa ladan l. Si pèp te ladan l, mwen menm m tap jwenn diferans la. Eske se premye fwa ou konstate jounalis antre nan zòn nan? Jounalis rantre nan zòn nan fwa dènyè m pat okouran a menm se pou sa. Lepoukwa Se la m chita. Lè yo vini yo konn rete sou plas la yo pa konn rete la. Nou pa gen anyen. Men nou wè mache a se yon mache ki lèd, pa gen, pa gen, èske nou pa gen majistra ki vizite nou? E kòman, kòman sa ye pou nou menm? Bon, apa de majistra nou pa konnen afè de majistra. Pase majistra se li menm menm ki leta. Nou pa nou pa gen anyen ditou ditou ditou kòm souvni ke nou ta di nou se yon pèp. Yo gade nou tankou chen, yo gade nou tankou kochon, yo gade nou tankou bèt. Men nou menm antanke jounalis. Yo pa respekte nou. Tankou pou dlo e kouran kòman sa ye pou nou? Bon si nou te ka pise pou nou te bwè pise a nou te ka pise pou nou te fè manje a pise a se pise a bon nou pa jwenn dlo pou nou bwè nou pa ka jwenn nou pa ka menm pise. Nou pa gen sant sante isi a tou? Si ta gen yon bagay isi a se sèl lamizè se sèl pousyè. Se sèl maltretans paske nou pa gen anyen de bon. Nou pa gen anyen, anyen, anyen kòm souvni ke n te kab di sa e leta te ban nou. Ki mesay wap voye, ki mesay ou vle voye pou leta a? Monchè, si se pou leta mwen menm m deja mouri. Si se pou leta pèp la deja mouri. Paske nou gen yon leta sanginè. Nou gen yon leta ki pou manje moun. M tande nou gen yon sèten minis ki prezidan, ki minis. Nou menm antanke jounalis, nou fò imajinasyon pou nou wè èske nou gen yon minis, èske nou gen yon prezidan. Nou genyen yon kò de sanginè ki reprezante leta pou manje pèp ayisyen. Yo di zòn nan gen sivil ki ame ki konn ap bay pwoblèm. Eske nou konfime sa? An palan de sivil ame, si mwen menm m te kapab di w mwen konfime l, se bagay pou teyat la fann pou m tou antre. Poukisa? Mwen la maten jis a x nan sonn chabon an banm chita Mwen la maten jis a x nan sonn chabon an Se li menm ki dlo nou Se li menm ki manje nou Se li menm ki poud nou Se li menm ki m rele pitit lamizè Mwen se yon lamizè ak toupizi m rele pitit lamizè Konsa w rele? Wi pitit lamizè m rele. Men ou di ke se chabon ki leta ou, sa ki fè ou di sa? Eske se paske ou pa janm jwenn soutyen leta ki fè ou di sa oubyen se paske se li menm ki ba w manje ba w bwè? Ou di yon bèl mo. Se pa senpleman se chabon an m ta di ki leta m paske se li ki ban m manje m bwè non. Ou wè nou menm ki vin la, leta pa gade nou kòm moun antanke jounalis. Se pa mwen menm ki nan basèt mizè sa leta t ap wè. Lè m di leta t ap wè, se pa leta an jeneral di mondantye non. Leta ayisyen pa respekte pèp ayisyen. Leta ayisyen pa wè kòman pou yo menm pou yo jere sa k rele ayisyen an. Anfen, Leta, tankou yo te konn ap di nèg ame a, mwen menm, an ma pèsòn m pa rekonèt yo mwen menm. Lè m di m pa rekonèt yo a, m pa konnen ni Pyè, ni Jak. Senpleman nou gen yon ti sant komisarya la a, fwa dènye. Yo pa fè 50 goud. Lè moun vini, lè pa mezi moun ap vini, li pi bon pou mwen. Wi, pou nou jwenn tèt ansanm. E tèt ansanm Bondye mande. Linyon fè lafòs. bagay yap kouri pou chèf kounya tout moun pran kouri nap tonbe bagay moun ap pèdi e ou vin la epa menm vo nou ka vann li. Ou di zòn nan gen bandi ki kache ladann? M pa konnen si genyen m pa konn si pa gen wi men epa la m rete non m rete anba men m pa konn si genyen kap kache. Bon bagay sweet byen goute e zòn nan. Non a gen lavant menm ou gen dwa vin la wache bagay la e ou vin la ou paka vann yap ba move pri ou paka vann moun yo fin ale tou akoz jan peyi a ye a moun yo ale yo kite zòn nan yale. Bon mwen menm ta mande kom si pi petèt si nou te ka jwenn èd nan kanal lan. Bon ki dlo nap achte sa 2 pou 5 dola. Si nou te ka jwenn yon ti èd te ka ede nou. Li tap fè nou byen anpil lè fin pye bwa solèy mande boule nou. Nou pa gen lonbraj bagay.